Nou pa vin fè kè w sote, ni tou nou pa vin fè jounen w mal pase. Men sa w pral tande la a, se pa nou k envante l e se pa nou ki pral di l nou pral fò tande l menm. Kòman sa te ye medam e mesye nan fò jak, kòman sa te ye nan kenskòf, kòman sa te ye nan vivi mitchèl, kòman sa te ye medam e mesye nan tòsèl, kòman sa te ye nan pènye. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou kanal Paula TV lakay Haïti.com jodi an se vandredi 31 mas 2023 e nou kontan avèk ou bon Kèlkeswa jan sa ka ta ye, enben medam e mesye, nou kontan avèk ou pou nou kontinye enfòme ou, men kant il saji de sa kap pase Ayiti, se kè nou kap rache, se kè nou kap dechire, paske peyi a fini, peyi a lage nan men gang, peyi a lage nan men vòlò, peyi a lage nan men kidnapè, peyi a lage nan men yon ekip nèg ak zam kap fè e defè, kap teyorize popilasyon an, kap touye, kap rache, kap kidnape, kap fè tout sa yo vle. Alòske peyi a gon lame, peyi a gon pnh. Men kisa yo itil menm? Kisa pnh itil nan peyi sa lè w gade moun pa ka sikile, menm p menm lapolis ki lapolis pa ka sikile nan yon peyi, depi nèg ap pase nan blòk la a, ebyen se kè yo k ap sote paske tout peyi a Gen yon gwoup gang k ap dirije nan chak blòk, chak zòn, chak geto gen yon nèg ki se li k kòmande, se li k fè e defè. Ebyen medam e mesye Vitelòm anvayi Vivi Michèl, Vitelòm boule kay, Vitelòm kraze, Vitelòm fè sa l vle, tout bagay sou kontwòl. Kidonk pnh ap dòmi, Vitelòm menm ap fè koze. Pnh ap. Fete, Vitelòm menm ap kidnape moun. Kidonk, peyi a lage nan men Vitelòm ak Izo, se 2 nèg sa yo nan moman an la ki pi pwisan nan peyi a. Nou wè nou pa prèske tande pale de Jenèf, nou pa prèske tande pale de Lanmò San Jou. Kidonk, se Vitelòm, se Izo. Se 2 towo sa yo nan moman an la k ap fè e defè. On dirè nèg yo nan polemik oubyen m ta di ke yo nan konpetisyon pou sa k fè plis koze nan peyi sa a. Ebyen medam e mesye, Vitelòm fè koze nou pral envite w tande kri Divès moun nan Fò Jak enben ka bay detay rezon ki fè enben Vitelòm li menm ap frape konsa e ki jou, ki lè, ki dat nèg yo yo menm yo toujou opere nan zòn sa yo medam e mesye. Men fòk nou diw ke popilasyon an nan Fò Jak tou mete lapat sou sòlda Vitelòm humm. Yo katiye misye, yo depatcha misye ti kal pa ti kal, enben pandan bandi menm ap fini ak pèp la e lòt yon lòt bò tou, enben gen de moun tou ki yo menm ap fè kèk kout bòt la sou sòlda Vitelòm yo. Nou pral fò tande koze k gen nan peyi sa medam e mesye ou sou tvlakayhaiti.com e jodi an se vandredi bon debut weekend a tout moun, nap tounen pou yon pwochèn videyo. e nou kapab rele pou nou esplike sitiyasyon nou doke nan fermat egalman nan fò jak ok nimewo telefòn nan se 31 29 80 17 07 epi si gen posiblite nan esplike tou doke moman nwa sa ke nou viv yè de gen chans pale avèk jan sam okselen tou ki te sou wout la epi ki tap viv toute. Sak tap pase a nap pale avek Matan deba bonjour Alo Alo pa bliye lè wap rele nan radyo fò pa kanpe bò reseptè la donk fòk ou ekate w de reseptè la bon apèl whatsapp yo pap pase ok apèl whatsapp yo pap pase twò byen nap eseye ou menm ki se moun fermat fòjak Ariel sitiyasyon ou te vrèman deranjan paske mwen lekòl la y ap pete tire Ou imajine w m ap fè filo N ap aprann nan kè sote Lekòl la pa ka fonksyone chak jou nan semèn nan So sa yon pwoblèm Epitou m gentan konnen tout kou tout kou Leta ap fè egzamen an Yon lè pwofesè yo vini yon lè yo pa ka vini Kòmsi tout timoun yo pè vin lekòl la paske yo gentan konnen lè moun yo ap vini yo toujou vini nan wikend. Maten deba bonswa Nap raple nimewo telefòn nan se 31 29 97 07 ou menm ki abite Fermat Fò Jak enben donk ou kapab plas yon ti mo maten sou sitiyasyon donk afè Fermat e Fò Jak Bonswa maten deba. Maten deba m salye nou koman nou ye. Nou la nap kenbe. Mesye Louko monchè pwoblèm ki genyen nan sitiyasyon moun Fò Jak Fèmat yo li pap janm ka rezoud pase pwoblèm nan kote l ye se zòn Grefen Franswa se la pwoblèm nan ye si nou di pwoblèm nan se Fò Jak l ap rezoud li pap janm rezoud pase nèg yo kote yo ye se soti Pènye pase pa grefen yo nan baz franswa yo soti franswa yo pase grefen se la yal ateri tout kalbas tout bèrèt tout fòjak sa vle di si nou di pwoblèm nan se anwo li ye moun anwo yo yap toujou rete depi pwoblèm nan pa kòmanse depi nan rasin ki se franswa moun sa yo ap toujou pase yo moute al detui moun fòjak sa vle di si pwoblèm nan te nan zòn tou basen moun yo te soti yo te moute fòjak la. Ou tap di lè lapolis rive li moute fò jak epi pwoblèm nan tap rezoud bon pwoblèm nan se anba Franswa li ye epi lè lapolis vini se kòmsi pito lapolis pat vini popilasyon te defann li li te reziye l lè nèg yo vini yo te tire popilasyon te kouche kouche l anba kabann lè yo fin tire yo ta sòti omwen l ta bon men depi w wè lapolis vini lapolis gen dwa vini nan yon ti cha yo fon 5 minit oubyen yo fon 2 3 minit apre sa lè yo retire kò yo. Men di nou non, e wout la, wout yo pase a, son wout nòmal? Son wout nòmal li ye, wout sa sot depi Pènye. E pi lòt bagay ankò pou nou konnen, lè lapolis vini, lapolis koupe wout. Mwen wè lapolis se lach. Lè w koupe wout la, se ti popilasyon nan zòn nan ki prale Malik, ki pral lòt kote pral achte ti bagay lakay yo pou yo fè manje, se yo menm ou bloke. Tandiske nèg yo yo menm yo gen bagay yo pou yo bouche wout la pou yo pase lè yo vle. Kisa ou vle di pa la? Lè w tande yon kò lòt bagay mesye Louko, tout moun ou tande yo di w fò lapolis ta vin a blende. Tandiske nou menm nou nan zòn nan, tout nèg sa yo nèt a pye yo yo pa gen blende. Lè yo di pou lapolis, e lapolis pran fòmasyon. Lè w di m pou lapolis vin a blende a, nèg sa yo menm yo pa nan anyen. Kòman, m pa konprann mwen menm. Kisa k pase yè? Sa t pase yè se ke nèg yo gèlè t al fè mat pase depi maten depi jou jedi e yo t pran mache grefen an pa gen lidè nan zòn nan ankò tout lidè retire kò yo se yo t pran mache grefen an yo te mache grefen an nan lajounen epi lè yo kite mache grefen an menm machin yo te ye a yo moute anwo fè mat y ale pou yo fè yon kidnapin kidnapin nan rate kounye a nan nèg ki t al fè kidnapin yo lapolis sezi machin yo a gen Makenson Remy 4 pa 4 konn sa trè byen ki pase moute Franswa lè w rive Franswa wout sa a mennen w depi w rive Franswa wout sa a ka mennen w tout Keskòf paske lè nèg moute dwat li pase mache Grefen li moute Donte l al pase Atis li rive Fòjak a vrè di wout sa a se yon wout ki twò men yon sèl bagay nou menm nan zòn an wa n ap pase mizè nou gon senatè Don Kato t ret Atis li pa janm gen yon mo pou nou n ap swiv epi gon lòt ankò gen depite yo rele w Dje Dje Rita Dje. Derrick Jeritade ou se depite zòn nan, ou te mache prefe chak jedi vin fè kanpay, kounye a nap mouri, nap soufri, nou pa janm tande w yon jou kote Alfredo e Juste Kiscoff la tap pale pou nou, ou menm Jeritade yo fè kòmsi a fè kanpay prezidan ap regle, bann kote w pral prezidan, nap pare tann ou Jeritade. Nap mande w yon bagay, map mande w yon bagay. Ou di ke nèg yo moute chak jedi, lè jedi nan mache a. Lè yo moute nan mache a, kisa l fè? Non monchè, nèg yo e pa moute yo moute, yo tou abite. Se Pwòswa y abite. Pwòswa, pou sot Pwòswa al Grefè, nan machine 3 minit li ye. Avredi e pa moute yo moute, yo tou abite nan zòn nan. Okontrè yo konn al touche mache bèt. Lòt moun kap vann sik, bagay, yo tèlman wè pa gen moun vin nan mache a ankò yo prèske pa touche ankò. Ebyen, mèsi anpil. Bèt sa yo vire nan mache a, ou konprann? Trè byen. Mèsi anpil. Men Jerry. Nap pran, nap pran ankò. Eskize wi chèf la, apèl la koupe. Nap pran ankò kèlke apèl sou kesyon an. Moun fè an mal. Nap di sa, lè nou lanse mesaj lan, fò nou lanse mesaj sa bay Vitelòm. Ou gen pwoblèm avèk sdp, André Michel, e ekip Ariel Henry an. Moun sa yo pa gen anyen avwa avèk ou menm. Al rezoud pwoblèm ou avèk avèk gwoup gang parèy ou yo. Se pa moun yo ki pou peye sa. Mwen fò nou pale avèk yo dirèkteman mesdames mesye pandan nap pale de sa Pradel pandan nap jisteman lè ou pa ekip ekip swadizan Vitelòm nan men misye misye sou ekran. Vitelòm abiye pou nanpòt 250 mil dola misye ap byen pase pandan se tan gwoup li ap kraze brize. E wi mesye. Wi e jan ke nou sot ap gade vitelòm ebyen vitelòm li menm li kalm tandiske li gen ekip bandi l ki li menm ki ap tye malgre ke o nivo de kominote entènasyonal la kote yo pale de manda ebyen e pou yo arete mesye a ebyen mesye a li menm li toujou ap viv alèz anpè N ap avanse, gen yon nouvo ka de kidnapin spektakulè ki fèt jounen jedi a nan Pòtoprens, enben endividi loudman ame enben yo te anlve Doktè Joel Nazon enben sineyas nan enteryè enben klinik li onivo de Rue Elbert enben okou de menm jounen a gen 3 anplwaye Supermarché e Delimat yo anlve yo nan komin Dèlma men viktim yo de viktim ki se randè o travay o moman e rap kolektif sa. Gen jounal Miami Herald ki relve ke gang yo itilize mwayen epi materyèl teknolojik ebyen pou yo kapab komèt ebyen notamman ak de kidnapin epi ansasinay ebyen gang yo ki ap opere alèd de dwòn ebyen pou lokalize de pezib sitwayen e ki yo menm yo ap sibi selon sa Miami Herald te menm li endike nan yon edisyon yo fè jounen jedi a ebyen n ap avanse genyen dam a ans agalè ebyen lò e kadè. Germain, yon jèn gason ki gen laj 23 zan, ebyen misye li menm li te arive tiye pa papa li ki rele Loreis Germain ebyen a kout kouto, ebyen nap di ke ebyen mesye sa li menm ki nan mawon ebyen dram sa ki te pwodwi nan lanwit madi 28 mas 2023 nan lokalite Kal Leyon. Wi nap avanse nan kad dosye ensekirite a ebyen jan nou te di li ebyen anpil moun o nivo de pòtoprens ebyen yo nan difikilte sitou e zòn fò jak ebyen zòn fò jak ebyen se pa yon zòn kote ke moun yo konn ale ebyen nap di ke katye rezidansyèl lè palm don lantre prensipal ki pataje avèk pak di souvni ebyen yo konnen yo moman e orè jounen jodi a pandan atak ame. ki òkestre e pa manb gwoup gang dirije pa Vitelòm Inosan ebyen malfra yo yo ensandye e mezon, veyikil ebyen swit ansanm avèk apèl lanse e pa rezidan yo ajan polis la nasyonal Dayiti yo te deplwaye ebyen nan zòn sa pou kapab repran e kontwòl sitiyasyon men genyen Pil e lòt ka similè, pa egzanp abitan yo ki krenn apre operasyon ke lapolis te menm e pou l pa retire li ebyen pou lese plas la ansanm avèk gwoup bandi yo. Rezidan e Les Palmes yo menm yo kontren jodi a pou yo itilize yon lòt wout apati de Vivimichel ebyen an rezon de ensekirite a. Nouvo ka. e ki genyen kote ke gen anpil sitwayen ki yo menm ki ap plenyen ebyen ann ale pou n fon ti gade pou n wè kòman ke sitiyasyon n li ye ebyen jan moun nan zòn fò jak yo menm yo ap plenyen ebyen ann fon ti gade ebyen n ap di w ke abitan o nivo de zòn fò jak ebyen yo menm se tout tan y ap mande ansanm avèk otorite yo pou yo wèm yo kapab. e garanti e sekirite yo ebyen jodia e moun yo yo ap plenyen kote ke moun yo yo paka pale se tou dousman e ke ou tande e moun yo pandan ke gen moun ki tap eseye rantre an kontak ansanm avèk yo ebyen an al gade e pou nou wè nan ki istwa ke e moun yo ye ebyen sitiyasyon ki terib ebyen pou abitan zòn fò jak ka e zòn kalbas ebyen bandi yo yo tiye yo brile ebyen mezon moun yo ebyen eske anpil moun ki ap mande èd ap mande avèk otorite yo ebyen kòman yap fè pou yo kapab ede moun yo ann fon ti gade poun wè kòman ke moun yo menm yo tap reyaji e tou dousman poun gade poun wè bandi yo ki ap fè lalwa yo onivo de zòn fò jak. An n gad yon ti imaj. Wi, egzakteman. Epi an menm tan, n ap salye moun nan zòn Kalbas, spesyalman paske se plis nan zòn Kalbas ke ensidan sa rive la, kote ke SOS la lanse, medam, mesye, lè ou pale de Fò Jak, se pa lwen Kalbas, men se nan menm zòn nan, jis pou nou pote presizyon an pou ou menm ki ap swiv nou la. Oh men li men yo bò ka magalie a yo pral pran adyee adyee ooh gad jan gad jan politisyen peyi nou mechan ooh fò jak wi sak ta di w sa pou moun a timoun ap kouri pye atè san anyen bouke oh jezi humm. Vwala, enben se egzakteman sa wi medam mesye, se jisteman tout pwoblèm peyi a se la politik, se movèz politik ki fè ke jodi a la nou nan sa nou ye la, wap gade 2 bèl madam sa nou wè ki mouri ki gen 4 timoun, ebyen si nou te gen 2 dirijan serye jan de bagay sa eske li tap rive, non, kounye a la ou wè sa rive la yo pa menm pran lapèn relel E mesye an pou ta di bon nou wè kòman nou kapab ede bagay sa pa egziste lè nap mande popilasyon an leve medam mesye leve leve pou n pa kite bagay sa yo rive an se pa paske nou gon pwoblèm pèsonèlman avèk yo wi men an menm tan nou gon pwoblèm anpil avèk yo lè nap gade sa sa sa anraje nou nou fistre medam mesye bagay yo pa ka kontinye konsa pandan se tan pèp la nou ap mouri nou viktim pandan se tan tout moun kwaze bwa yo si se pa fanmi yo si se pa yon moun pwòch yo sa pa konsène yo. Jisteman nou menm, sa k rive la l konsène nou tout. Se pou n leve kanpe pou nou di ase medam mesye, ase! Ou pa oblije tann lamò a rive lakay ou, devan pòt ou, pou w leve kanpe. Se sa n ap di w tout tan, sispann pran plezi, sispann pran plezi, kanpe pou frè n ak sè n. Se enpòtan medam mesye se enpòtan pase mwen mpa konn kòman nou te kapab motive nou de plis. Mwen pa konn sa nèg sa yo va fè pita. Mwen pa konn sa nèg sa yo va fè pita. Misye gade gade moun. Oh meni men yo bò ka magalie a yo pral pran adyee adyee ooh gad jan men gad jan politisyen peyi nou mechan ooh fò jak wi sak ta dou sa pou moun a timoun ap kouri pye atè san anyen bouke oh jezi humm. Vwala, vwala. Antouka, donk nou menm n ap avanse e nou t ap eseye wè si pa gen kòman nou te kapab eseye wè pou nou moutre imaj la enpe plis, paske gen moun ki ap di m ke yo pa wè l ase byen. Nou t ap eseye wè si nou te kapab fè w wè l enpe pli klè, medam, mesye. N ap eseye men nou pa ba w garanti, paske ou konnen imaj lan se fason ke moun yo te filme l lan. Vwala. Yon dènye fwa.